Men pastè a la, pastè a di m se Mak, moun nan tande m senpleman, demon an manifeste l tonbe l delivre pou kont li, lòt demon monte, sonje byen m te di nou gon lè k ap rive, gon lè k ap rive, m te di nou gon lè k ap rive. Ayayay. Moun ap delivre pou kont yo, demon ap monte pou kont yo. Koko ya la ki la hona manakana. Wale m te di w, pou pwosè tèt gen nan lemonn, Bondye pral pase nan lòt nivo, se kantik yo. Ayayay. Men yo la a kòm modèl. Li di nou, li di m pou m di pèp Bondye a konsa, kòman Digicel fè ret kote l ye nan Santral tujo, pou l rive Lagonav, pou l rive Senmak, pou l rive Sen Rafayèl, e l rive vre. Amèn, amèn, amèn. Kòman Natcom fè rete la a, nan Bwavèna, kote l rete a, pou l gaye peyi a? Mesye, lagras senpoz. Ayayay. Inikman releye l. Epi kominikasyon pase. Demon vese tande vwa m. Eske se vwa Amel li tande a? Le jeneral du tan. Alelouya! Pandan pastè Wilner Philp fin pase lakay mwen, li te gon chajman. Li vin pase lakay mwen, m ap dechaje l. Epi lè l retounen, lè l retounen, ou konnen kouman demon yo se pati? Epi kote rès demon yo, kote yo chita, demon an monte. Li di w al bwè dlo karamèl. Demon di w al dòmi Carmel. M pap rete menm. L ap benyen demon ap monte. Sèl pa bezwen moun. E monte deplase. Lòt monte deplase. Lòt monte deplase. Lòt monte deplase. Alelouya.